Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nouvèl trist sou peyi Dayiti, omwen 8 moun e anpil blese nan yon aksidan ki fèt nan Tigwav. 8 moun mouri, 8 lòt blese anpil grav nan yon aksidan sikilasyon ki fèt jounen vandredi an sou wout nasyonal nimewo 2 an nan zòn Tigwav nan lokalite ki rele Kapedestre. Aksidan sikilasyon sa fè omwen 8 mò e anpil blese vandredi maten an, dram sa fèt anviwon. Sizè sou wout nasyonal nimewo 2 an, nan zòn Ti Gwav, nan lokalite ki rele Kapèdestre, nan zòn Mòn Tapyon. Se yon ti pap pa dap nan wout pou Fondènèg nan depatman Nip e li menm ki tap sòti Pòtoprens e ki antre an kolizyon avèk yon trelè ki an pàn e abandone sou vwa piblik lan depi plizyè mwa apre yon aksidan. Daprè moun ki nan zòn nan, Chofè a fè pati blese yo. Li pèdi kontwòl ti bis sa pandan lap desann mòn Tapyon. Plizyè blese, anpil nan yo eta grav, yo kouri transpòte yo durjans nan lopital Notre Dame nan Ti Gwav. Antouka sa map gade la, ti machin sa, ebyen se machinen li machinen. Pa gen anyen ki rete ankò. Si w tande aksidan fèt 8 moun mouri, ebyen pa gen anyen ankò, sa vle di bagay la grav. E il y a quelqu'un qui était sur place ki li menm fè nou jwenn yon videyo kote ke m ap gade se lote yo lote moun yo tankou patat mezanmi ooh bagay la tris. Pour l'audio on peut écouter ça mais pour les images difficile à regarder. Paske on peut pas les poster. Kisa nap fè? Ebyen nap transmèt ou imaj sa yo menm lè n konnen ke gen imaj nou poko fin transmèt ou paske n konnen gen anpil moun ki yo menm ap tann foto ebyen vòlè, move zafè yo touye nan zòn Dam Mari. Men sa se ankò pli grav e sa kapab rann plis moun atriste paske se on aksidan, aksidan de la route. Pa bliye m di nou ke aksidan Nan peyi Dayiti, se youn nan bagay ki lakòz anpil moun pèdi lavi yo. Se youn nan bagay yo ta sipoze rezoud an premye paske se li menm m ta kapab di ki yon bagay ke w ka palye osi vit. Plis kontwòl woutyè, yon maksimòm de prekosyon, mande chofè yo pou yo kapab respekte prensip yo e lè yo pa respekte prensip yo y ap tonbe anba sanksyon, sa se ankò pli fasil a rezoudr. ke ensekirite ak zam nan. Bon brèf, ann tande kòman sa te ye. Tout sa e moun. Gen anviwon de 8 moun la. Jan w ap gade a la. Hey Max, Max, Max, ou pral pran sa dèyè a. Gen anviwon de 8 moun. Mwen sa sa sa se ou ap krache. Jan w ap gade a. Sa son yon dènye. Se nan machin sa l frape. Li moute sou li. Bagay yo grav. Bagay yo grav. E se vreman trist. Lè m ap gade video sa. Yon fanarel prod voye ban mwen. Wap gade koman yo lote moun yo atè a la mezanmi humm tèt chaje. Nou pral pase nan yon lòt dosye e la nou prale nan kwadèboukè. Siw wè yo ap mache, siw wè yo ap pwonmennen ebyen yo gen bagay yo yap regle. Mesye 400 mawozo yo, yo kòmanse pase yo travay tèt chaje. Nèg yo fè senti yo o nivo de la komin de la kwadèboukè paske yè. Nèg yo kòmanse antre nan lojik netwayaj. Donk, nèg yo pwosede ak netwayaj sèten ri nan komin Kwadèboukè. Donk, se nèg sa yo ki vle pran plas Leta. Yo vle pran plas lameri paske lameri pa ka fè anyen. Donk, yo menm yo mete yo otravay. Men pa ke sa. Ekoute byen. Pa ke sa paske si yo ap mache nan vil la tou ak gwo zam nan men yo. se paske yo gen afè yo yo bezwen regle. Y a de choz dèryè sète kanpay. Yo bezwen pran Kwadèboukè nèt epi y ap chache 4 moun pami yo chiwawa. An n gade pou n wè kòman mesye sa yo t ap mache onivo de sètèn zòn nan komin Kwadèboukè. anpil e lit la te trè di ou konprann sat ka vole vole paske depi lè misye mouri a sa kap vole tou vole ou konprann depi lè misye mouri a sa kap vole tou vole. Kounya e kò e mèt la eske nou remèt li bay fanmil oubyen nou antere l. Bon nou konnen pou lapolis li tap travay lapolis te fè afèl. Te fè sat posib. Nòmalman la polis te fè yon entèvansyon yo rekipe yon kò a. Pase si yon nèg 2 gwoup gang ap batay, youn touye youn, apre lòt la fin touye lòt la, tout teritwa cho nèt, epi ou menm lè w pran teritwa lòt la w pa ka poze ladan, lè rezantan se yon 2 blende, yon 3 blende. Ou konprann? Nou fè konnen nap dèyè 4 lòt sòlda depòte Non nèg yo konnen nap chache yo anpil An premye man nap chache 4 ponyèt An dezyèm man nap chache klif An twazyèm man nap chache Nap chache chiwawa An katriyèm man nap chache Nap chache alèks Men enfòmasyon sa fè kwè ke nou menm nan baz e 400 mawozo depi yo ape lanmò depòte e moun e kap viv nan lokalite a yo paka e dòmi lakay yo an rezon de kisa nap rantre e lakay yo e sou pretèks e nap chache kat ponyèt klip poun site sa yo sèlman e eske enfòmasyon sa nou menm e kòm etan jounalis nou ka kwè ladann oubyen e bon vèsyon an se ki sa li ye an reyalite. Non si nou met si nou antre kay yon moun Nan zòn nan konnen ke son antèn nou genyen, yo di nou 4 ponyèt konn demere la. Apre sa nou met tout moun nan zòn nan an konfyans, si e pè ke yo ta pè pou yo antre pou yo antre lakay yo. Pou yo gen konfyans nan nou pase nou nou mache kay an kay. M pran mikofòn m di yo konsa, nou pa an afavè. Depi yon moun nou konnen ou pa konplis nan bagay depòte ou pa konplis ou pa aso asosyasyon ansanm a depòte. Ou pa asosyasyon ansanm a 4 ponyèt ou mèt libe libe ou mèt wè nou tap tire bal ou sou wè nap tire kankou pou pa ta pran bal antre lakay ou fèmen pòt ou esa ke nou di. Bay misye pase. Mezanmi yon ti fwa. Mezanmi yon ti fwa. Pase mwen menm se se koutwal mwen met sou misye pou m pran misye. Ou konprann? Pase si nèg a ka gang, gang a gang ap goumen pandan m fin touye nèg la. Pandan m fin touye l, m fin touye nèg la pou lapolis se poze m chita nan teritwa m. Teritwa sa e pou mwen l ye kounya l pa pou Kalanri ankò. Ou konprann? E silvouplè, Antre lakay ou. Pase kay sa se kay non lye. Teritwa e teritwa non lye. Wè, tout sa la se kay depòte. Men me grèt n de met dife nan kay la wi. Men nou konnen lè nou di depòte kay lan wi, alò se ton chèf gang. Kote lòt gang li menm li ta file wi? Kijan? Kote rès gang tankou li menm te gen nan alantou yo al vin fè. Non nèg sa yo pa ka kanpe. Menm kay lan wi konnen l pa ka kanpe. Menm kal anri konnen l paka kanpe men w konnen frekansite lè nèg ap fè foli l gen kran men bon bagay li ka jere vre. Men e talè a ou sot pale de zokiki ki ta libere depòte kal anri e ansanm ak jerry moa men de ki zokiki wap pale menm eske se senatè a senatè zokiki li gon jwèt nou rele senatis. Men eske se pa yon akizasyon oudimwen se yon bagay ou konfime e Jeanel Senatus se li menm ki tap founi depote a avèk minisyon? Se yon bagay ke m konfime. Se yon bagay m konnen menm. Ou gen yon mesaj wap voye pou senatè a? Mesaj m te ka voye pou senatè a? Senatè a konnen ameriken nou yo nou pa gen sòl nou pa pile. Ou konprann? Li konnen e ameriken nou e nou pa gen sòl nou pa pile. Depi l konplis n ap pran n kanmenm. Eske son menas ke n fè l? Non pa fè, nou pa konn fè moun menas. Moun ki fè moun menas son bagay ke l pa ka fè. Depi yon bagay ke ou konnen ou di l ou ka fè l, li pa menas. Men enfòmasyon tou ta fè kwè ke baz 400 Mawozo ap travay de konsè avèk yon moun tankou Vitelòm. Se sa k fè 400 Mawozo jodi a la chwazi kanpe jan l kanpe a nan Kwadèboukè. Alò e kisa nou ka di moun sa yo de zanmitay ki egziste ant Lanmò 100 jou avèk Vitelòm? Non! Non menm! Nou ka chwazi zanmi yon moun, non gen alo! Nou menm nou tèlman fè, nou tèlman ka fè tout sa nou vle fè lakay nou, pou nou ta mande yon moun ranfò, fò e lè nou pral neye, se pa yon bagay ki fasil. E pa yon bagay ki fasil. E sa y ap di sou tout radyo nèt, sou tout rezo sosyo, e sa ke m tande y ap di. Pandan moman sa yo, nan katye Mawoti se te anpil nan dosye kidnapin. E kisa w ka di de sa? Bon, nan rezo, nan, nan, nan, nan ba afè kidnapin, se sa ke yo di, paske se peyi a k ap fè kidnapin, se pouvwa k ap fè kidnapin. E tout peyi k ap fè kidnapin. Si se nou t ap fè kidnapin ankò pi bon toujou, paske nou menm lè nou fè kidnapin, nou konn sa pou nou fè a lajan. N ap ede moun ki pa kapab tout bagay nèt. Alò w vle di Leta konplis? Bon m pa m pa konnen mwen m pa pale a moun m voye dlo sil mouye yon moun wa cheche kòw. Ben vwala merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.